Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou sòm le 22 mars 2023 22 mars 2023 se mèkredi ba wi bon m espere tout bagay anfòm pou chak grenn moun ki yo menm ap tande chanèl sila yon peti salitasyon spesyal A landwa de Christie, Christie depi les Etats Unis e sa fi Mara euh anivèsè li se te le 20 wi bdonk je suis désolé paske m vin jwenn foto yo anpe ta se sa k fè mwen pa te okouran donk m espere tout bagay anfòm pou chak grenn lòt fanatik moun ki gen anpil nostalji moun ki gen pwoblèm euh moun ki nan difikilte pou aksepte te pèn yo chak jou dan se peyi ebyen map di nou anpil kouraj maten an la m ta kapab di se yon veritab melting pot an matyè de enfomasyon m ta sipoze komanse pa enfomasyon si la kote ke genyen yon sitwayen si foto arive jwen nou ap wè li kouche nan yon machin se pa domi lap domi Se le sommeil de la mort. Ben wi! Bandi atake li, se chofè bakòp DG Airport lan ki tonbe anba bal nan Catalpa 2 a. Se tèt yè. E mesaj sa tonbe a 10 è 14 PM men zak sa te pase byen avan sa. Fò m di nou ke gen yon seri de zòn depi l fè bren nou pa oblije pase la paske bagay yo vrèman grav nan peyi Dayiti. Yo atake moun tout kote. Men sèl sa m konnen. Sèl sa m konnen. E pa fè dyòlè non. Pòtoprens poko janm sou tansyon la. Paske gon lè k ap rive, fòk Ayisyen dakò pou yo mete tèt yo ansanm. Fòk Ayisyen dakò sa k gen la a. Fòk yo fè bandi pè sitiyasyon an tou. N ap rapousib. Bandi ak zam atake ayè oswa. Zòn Tomasen 32 rive nan 50. Yo kòmanse boule machin ak kay, daprè plizyè sitwayen nan zòn nan ki anba gwo lapèrèz. Sa ete vrèman difisil. Atak sa fèt an reprezay ak sa ki te pase kote ke plizyè manm gang Ti Makak la te tonbe nan afwontman avèk lapolis, se te nan dat 19 mas. Carlo petit homme alyas ti makak o nivo de Thomassin donk nèg yo ap frape anlè a la bagay la vrèman rèd apre sa fò n di ke nèg yo poste yon video de 30 segond video nan lakel w ap wè nèg yo avèk gwo zam gen 3 gwo bagay m wè ki eee. Eske son M1 modifye? M pa konnen men de tout manyè, tout zam danje. Menm ti 22 a, gon kote l pran w, li fè lòbèy. Men gen lòt tou, pa egzanp lè w pran M1 nan, lè l pase yon kote l fè yon ti tou, epi lè l soti, li fè yon gwo tou, tèt chaje. An nou gade ti videyo sa a. Men sak koze tande. Men sak koze, men sak koze, men sak koze. Pil bal epi pil zam. Konprann? M 14 Galil Zoe Ken Zam gaz Epi sa son sistèm a 15 foul otomatik Konprann? Epi pil chajè Kout manch Konprann? Epi zam gaz Bon, sa vle di, nan va konprann Kòman bagay la ye. Se pou m di nou tou, yèswa gen anpil enfòmasyon ki t ap sikile. E genyen yon tèks ki vin jwenn mwen ki di c'est un nouveau coup dur pour l'université d'Etat d'Haïti après la mort de Tchadensky Jean-Baptiste dit Tchad le mardi 21 mars 2023. Atteint d'un projectile au niveau du Champ de Mars le lundi 20 mars, il a succombé à ses blessures dans un centre hospitalier de la capitale. Malgré des initiatives de don de sang rapidement entreprises par des camarades de l'UEH pour sauver la vie de Chad, il n'a malheureusement pas survécu Etudiant finisan an letre moderne O nivou de l'ekol normal Superyer e drama Debyen eh wè Nou wè moun kap pèdi nan peyi a wè tip sa m gen yon zanmi m ki konnen l nèg sa tèlman fò epi a la foto la foto kote misye avèk yon ti bebe nan men l se foto sa ki ap fè la yn sur les rezo sosyo se pou m di nou ke bandi kriminèl euh nèg sa yo ki pa gen ankenn pitye ebyen kòm si y ap detwi vi moun èske nou konnen depi lè pwogram Biden nan ouvri la Genyen anpil gwo entèlektyèl ki kite peyi a, fò m di nou, lopital inivèsite de Mirbalè, daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, eee, m ta kapab fè fwa wi, menm a 40 pousan nan enfòmasyon sila. Nou konnen yo pèdi deja 22 medsen? Nou konnen yo pèdi 22 medsen? Koute byen sa m pral di nou an. Ayiti pa bezwen moun ankò. Mwen gon on medsen ki zanmi m, misye fè 10 an spesyalite. nan peyi Kiba. Lè misye vini la Ayiti, yo pran misye yo voye l swa nan zòn Dèlma, yon ti bagay tè a tè. Yo peye misye swa 17 mil goud lemwa. On nèg ki fè dizan nan peyi Kiba, ki fè yon spesyalite, epi. Se konsa lè misye sanble tout papye li, paske depi w gen gwo papye, e menm lè gang yo ap fè makak la, yo konnen w pa menm avè yo wi. Yo konnen w pa menm avè yo, e sa k fè, gen anpil nan yo ki reflechi, ki di, en en, nou pa ka pede kouri dèyè moun sèvo konsa nan peyi a. Men gen yon pakèt tou ki egri. Nèg ki enbesil ki pa t al lekòl la. li toujou egri e sak fè li ta toujou anvi touye w konprann e sak fè de voye nèg sa di w lap touye w ebyen wetire kò w bal zòn ni paske nèg a gon bagay li di w a mwen nèg sa yo tal lekòl m pa tal lekòl e moun ki fè w pa tal lekòl frè m se sak fè w kenbe zam nan pou touye moun ki tal lekòl ou wè m di sa gen anpil nan nèg sa yo ki konn li ki konprann reyalite a men nèg ki konn li yo yo tout osi danjre. Ke sak pa konn li yo tou. Paske nèg sa yo, se yo k ka mennen batay. Se yo lè yo di yo ap fè reprezay pa gen anyen k ka anpeche yo fè sa. Kounye a pou m di nou ke jèn sa a, misye pran tout papye l, li di bon m pral tante chans mwen Kanada. Misye rive nan konsila Kanada. Lè l di m on premye papye. Lè l di m on dezyèm papye. Yo di, rete, gen papye toujou? Epi lè misye bay espesyalite a, oubyen espesyalizasyon li te fè nan tèl branch pandan 10 an, yo di, rete, ou pa gen de twa moun ou ta renmen al avè w? Yo di, ou pa gen manman? Ou pa gen papa? Ou pa gen frè? Ou pa gen sè? Ala yo tout. Epi misye nan Kanada la, misye se nèg k ap touche 7 a 8 mil dola. M di l konsa. Donk, yon nèg ki t ap touche 13 mil pyas. 17 mil goud an Ayiti, men kòman yon peyi kouri dèyè l. Kounye a la a, akòz pwogram Biden, gen yon pakèt nèg ki jwe pye yo. Men tankou moun k ap jwe pye yo la a, peyi a p ap pèdi yon pakèt bon moun? Hein! Peyi a pèdi yon pakèt bon moun. Ou imajine w 22 medsen wi. Bon gen yon medsen yo di m ki nan lopital Mibalè a, nan HUM. Yo di m se Merinçwi k vin pran l. Sa vle di misye tèlman bon, yo di nèg sa a pa ka ret ap drive nan yon peyi kap kraze konsa sa vle di yap pran yo yap pran yo epi gon lè kap rive se yo menm ki pral lwe nou medsen e yo ki pral voye menm moun sa yo ba nou ou konprann paske moun sa yo e konsa yo ye depi ou bon yo di yo a e pou ou lòt semèn nan la ou pral tande gon pakèt moun ki bon la kite peyi a wap tande yo ameriken ou pa konprann. w ap tande yo Ameriken. Osi senple ke sa. Kounye a la, pou nèg k ap kraze peyi yo, nou mèt kontinye kraze. Ou konprann? Kontinye kraze paske peyi a e peyi nou l ye, degaje nou, nou mèt fè sa nou vle. Kounye a la, m pral pèmèt ke nou tande. yon sitwayen. Lè m di sitwayen an anvan, l ava pran konsyans pou l konnen ke li fè pati de sitwayen nan peyi an. L ava pran konsyans ke li pa dwe yon moun ki se otè sa k ap pase nan peyi an. Li dwe pran konsyans. Èske w konnen mesye, se pa tout bandi k menm non mesye. Franchman, gen nèg la a ki fè mwens krim ke yon lòt. Gen nèg la a mesye. Si ou ap pase nan yon zòn, yo kenbe w. Depi nèg la pa konnen w te bandi, li pa konnen w te nan bagay ki wrong, ou dwe al fè wout ou. M pa bezwen fè pèsonalite. Men, konsa tou, gen zòn papa depi w pase ladan l, ou kadav. Se pou m eksplike nou byen. Pa egzanp, lè ou leve nan menm zòn avèk yon nèg. M ap pran egzanp mwen menm. M leve nan menm zòn avèk yon seri de nèg. Nèg yo vin bandi. Men malerezman, gen anpil nan yo ki vin pa konnen m. Kounye a lè nèg yo vin ap chache m, m retire kò m. Men nèg yo gon bagay yo pa janm konprann. Kòmsi ou kapab fè yon nèg retire yon zòn nan jewografi l. Men ou menm tou, sonje ke nèg sa a gen yon jewografi. Li gen yon teritwa. Ou pa konprann non. Sa vle di to ou ta, bagay la lap regle sou yon tèren. Pa egzanp, m gen yon nèg mwen la a, yon bandi l al nan yon kote m te ye, l ap bay presyon. Epi madanm ni ki leve menm kote avè m, li lage nan bay presyon an tou. Bon kounye a la, lè bagay la rèd, Kòm wap tou vole avèl. Ou konprann? Kounya la si mwen menm pandan bagay la gen poul rèd la pase kounya la e tou pa nou nap mennen degaje nou mwen m kache men lè bagay la envèse a mesye kounya la si m tande w okay m ale okay dèyè w kounya m fè w wè m ou konprann m fè w wè m èske w pa konprann paske mwen menm sa nou konnen an m konnen tou M ka sikile nan Pòtoprens alèz. A fèk gade yon nèg ou pa ka sikile nan Pòtoprens. Se tande m tande moun pa ka mache nan Pòtoprens. Sa se pawòl. Peyi sa a bon m poko, m poko pa ka, kòman m ta ka di sa? Li poko anyen la pou m pa mache nan Pòtoprens. Ou konprann? Se lè nou mete dife nan tout peyi a nèt. Lè sa ma di bon ok, m pap ka sikile ankò. Ou konprann? Mwen m kè m fè mal pou moun sa yo n ap fè pase mizè. Kèm fèm mal pou moun sa yo nap touye pou moun sa yo kap mouri kèm fèm mal pou diaspora ki bezwen vini isit pandan se tan anpil nan nou la ak bandi vire tounen nap mande moun lotbò nap mande yo wi epi nou mete peyi a nan sitiyasyon pou yo paka met pye ann imajine mesye lontan lè babekyou fèk parèt nou bliye se moun nan entènasyonal la konn ap mete ansanm pou voye kòb bay babekyou dim non kounya. Rameau a fou saj menm lè gen moun nan entènasyonal kap voye wi men li mwens li mwens konprann byen sa map di nou an li mwens e se sak fè jounen jodi a la m pa vle antre nan lojik poum detwi pèsòn paske depi ou antre nan lojik pou detwi moun gon lè se ou yap detwi tou e sak fèm toujou di nèg kelkeswa foto yon nèg voye ban mwen yo dim nèg sa se bandi depil poko rekoni m pa p pibliye l. Paske m pa pral detui l. Ou konn pou ki sa? Al di se lach. Nou pral di non, ou pa gen dwa fè sa fò w denonse bandi. Nan! M ap denonse Izo. M ap denonse Ti Lapli. M ap denonse Jeff. M ap denonse Babekyou. M ap denonse Iska. Paske nèg sa yo anlè deja. M ap denonse Ti Katel. Ou konprann non? M ap denonse tout nèg sa yo. Si yo fè bagay ki pa bon. Ou wè m toujou mande yo pou yo antann yo. Kounya la, sa pou konprann. Lè m lage nan denonse ti jèn ki nan bandi. Kounya ou menm, ki konnen, chanèl sa ap denonse tout ti jèn ki nan bandi, ou nan kont a yon nèg ou fè foto l ou voye ban mwen ou di sa son bandi k nan je nèf. Sa son bandi k nan je pèp. Epi kounya la baw! M afiche l m tou fini avè l. Non monchè. Ou wè jiska prezan, gen diskisyon k ap fèt sou koze Sexy a. Gen nèg k ap di se Theriel ki lakòz Sexy mouri. Èske ou konprann sa m ap di w la wi? Sa vle di, gon bagay ki pat fin eklere. E sak fè, mwen menm, depim lage yon kote, Arab mwen pap banm manti. Ou pa konprann? Depim di men tèl bagay ki te pase nan Site Solèy, fini. Dayè map met pyem atè a tou. Ou konprann? Paske gen de enfòmasyon ou genyen, Lè Arab yo voyel ba ou fò chèf Arab la met pyel atè a. Ou konprann? Paske nèg yo konnen an m konnen n tou. Ou konprann? M pap touye moun. Kòm ta fè pa ka sikile mesye. M pap touye moun m pa nan vòlè. Fòm sikile menn. Ou konprann? Ou wè eh nan semèn nan la bon mèt di sa. M gen pou m ale pou m fon pase nan Duvivier. M pral pase bò var la bò san fwontyè pou m gade kòman sa ye. Anpwen? Kòm nèg yo toujou di yo ta renmen konnen, yo ta renmen fon ti pale avè m, mesye, disi euh, samdi, m ap fon ti pase nan var ki dèyè kwen mi an, bò chòp la. M ap fon ti pase kot chòp la, epi m ap fon ti pase bò nan Duvivye tou, m al tonbe sou boulva Ameriken. Ou konprann? E frèm non ye Kòman m fè pa ka pase nan zòn nou Bon e zòn mwen yo ye Fò m pase Bon E Kanaran la menm sa k pase la E Gon w bandi nan kanaran ki fon vòys Paske gon w enspektè Gen lè li menm Ki ta anvi komisè Yo voye nouvèl ba ou enspektè Veye kò w wi Ban mwen tande yon ti kal nan voice lan avan m voye l ba nou pou m ka di enspektè sa li menm ranje kò li. Enspektè Bellegarde nan bon repo nèg yo voye nouvèl ba ou papa? Enben ranje koze w non, an n tande. Wè, bonjou, bonswa, se lon lè nap tande odyo sa. An espekte Bellegarde nan bon repo. Yè sa yon mesaj vin ba ou dirèk, dirèk, dirèk. Jeneral Jeff Golois banm ba ou. An yon ti espekte sòt ou ye, yon iletre ou ye. Ou al nan egzamen 6 fwa deja pou komisè. Ou pa bon. Ou pa janm ka komisè. Ou al nan reyinyon a DG lapolis la. Ou di ou ka bay tèt Jeff Brulwa pou komisè. Konn. Men nou menm sa n ap di w, ou konn Jeff Brulwa li menm. Pawòl li anmwe anpil. Pawòl pal la li menm. Depi gen aksyon fòk gen reyaksyon. Kòm ou di fò bay tèt Jeff Golois defi. Nou menm taliban ou ba ou. An. Tout ti vis ba ou. An. Depi ou rive nan ou pren bon repou. Aba kòb ou a, aba kòb zorekin an kanpe fè 5 minit, Jeneral Jeff Golo ap voye yon malèt lajan ba ou. Pou rich son pa komisè. Pou milyonè son pa komisè. An, sak fè Jeneral Jeff pa janm bay lòd. Pou nou te mache pou nou nan pòs la, oswa lè ou pral lakay ou pou nou te pito, oswa pou nou te pito devan baryè lakay ou. E pa se li te toujou pè se yon polisye ou ye. Lè l vin konnen ou pa polisye, se yon gang ou ye. Ou menm ak Chan gen gwoup gang nou, nan Kwadèmisyon, nan Bon Repo, nan Chada, nan Santo. E nou k ap dirije. Group gang sa ki nan kwa demisyon an e ou menm menm espektè Bellegarde ki met tèt ou a chen an kap dirije group gang sa nan bon repo kòm ou fè reyinyon a chen an nou di nap veye fòk nou gen kontwòl kanaran e men taliban yo pral atè a la pa gen dòmi pa gen dòmi Bellegarde met kanson nan tay ou. Mwen tap fè general Jeff gwo lwa te konn bay te konn fè nou fè fè retrè lè nou rive bon repo pou nou pa al nan pòs la e pa se li te wè son polis yo te ye mwen li te wè son bon polis yo te ye kòm li wè son gang nou ye e se sal bezwen li menm lè gang ap goumen anfas li pou l mache pran gang nou pral mache pou nou met kanson nan ta ou gason met kanson nan ta ou tande gason. Met kanson nan kay ou. Met kanson nan kay ou. Met kanson nan kay ou. On milyonè. Jeff gwo lwa ye. Konnen ay tèt lou bezwen bay. Kana yon bezwen gen kontwòl. Ki gwen ekip taliban trè bosal, trè frajil. Kap viv ralite spasyat. Gwo atak pa ka fè nou pe. One Humm Bondye bon dyab Humm Pa gen domi Pa gen domi Pa gen domi On moun ki sou teritwa nèg sa yo Ki bezwen viv ou gen manchèt lakay ou lagel nan twalèt Ou gen kouto lagel nan nan nan nan nan twalèt Ou tou pa gen domi. Yeah e mesaj sa Jeff Golois te banm ba ou. Bèl gad. Taliban di Kanaan. Taliban, Taliban, Taliban. E yo pap ka. E sèl nou menm nan yo pap ka. Lè n pran defèt nou fèl tounen viktwa. Men apre sa yo pap ka l ye. Taliban. Nètalkole. E tou bèl gad pa gen domi. Pa gen domi. pa gen domi. Gon grenn ti bagay m ta di wi e gon grenn bagay ki make m nan sa taliban lage a. Jis avan m ale pi lwen avè nou eske n konnen lè m te nan jakomen ti jèn bay sa yo m te gon ti baz m rele l taliban wi men se ti baz pou nou reflechi pou nou koute ti pastè nou leswa bay sa yo gon pakèt nèg ki nan taliban. Yo di m, nèg sa yo ki te nan Taliban an, ti baz mwen an, yo di m, mesye, nou dezoryante. Pa gen pwoblèm, tout nèg ki dezoryante, ebyen, e mwen ki pral pale avè nou yon jou. Ou konprann? Tout ti jèn ki te anba, ki te respekte moun, ki te nan baz, nan ti baz sa a, paske m te toujou ap pale nou, m di nou, mesye, zam pa pou nou. Jounen jodi a, depi n al ladan l, Ebyen, pa gen danje. On lè map poze nou kesyon. M pap fè nou anyen non. Men la nati ap di nou, map di, mesye, nou wè eta nou jounen jodi a la. Si nou te pat nan kenbe zam, nou te kapab gen tan rive pi lwen. Ebyen, se pou m di nou, nèg yo gen lè gon ba yo pè wi. Mhum. Mwen di kounye yo gen lè pè manchèt wi papa. Paske misye, gon bagay li di nan voice la. Li di tout moun ki pre yo. Si nou gen kouto a manchèt lakay nou, lage l nan twalèt. Yo gen lè sa nèg Vitelòm yo pase, yo oblije. Bon, tèt chaje wi la. An tou ka, mèsi la fami, kòm toujou, an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj. Mwen di ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. E pi, pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay. Pi apre, kèskonn di? A la pwochèn!